Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon anpil zen dan la repiblik. Sèl sa m konnen, n ap drese tout zen nèt. Kit se zen bandi, kit se zen politik, n ap drese yo. Premye bagay m ap di nou, jounen jodi a la, m gen enpresyon ke gon bagay k ap pase la nan peyi a pou pwouve klè ke anpil nèg k ap fè politik, nèg ki sou tèren an la, de nèg ki yo menm menm te pase nan palman, w ap di ke nèg sa yo pa gen san patriyotik lakay yo menm! M pa anvi di se de vagabon paske langaj ki parèt trivyal yo yo pa egziste pou RL prod. Nan respekte moun, nou pap antre nan pèsonalite moun. Men, ou konn sa k pase? Lè w wè w gen yon chen lakay ou epi nèg la di w konsa l ap vin lakay ou mare chen an pou li. Ou menm ou pran chen an, ou mare l on kote, ou jouke l pou l pa menm wè moun sa pou l jape l. Epi l vini, l vini, ki sa l fè se nan manje chen an l al manje. Hum! Sa rèd, sa lèd! Nèg k ap fè politik nan peyi Dayiti yo mezanmi, m gen lenpresyon ke gon bagay ki rele nen. Yo gen yo nan figi yo, se jist par senbòl paske chak moun ki fèt yo gen yon nen nan figi l. Men, nan vrè lojik la, lè w gen yon nen nan figi w, Se kòm si se dinyite w li ye. Votre visage ça coute cher. Men, jounen jodi a la a, m gen presyon ke vizaj ki nan figi nèg yo, sa pa itil anyen. Bon, ban m di nou yon bagay. Nou pa wè la fanmi divize? Epi men pou moun nou te di ke m ap travay yo wi. Men moun nou di m renmen yo wi. An kòm si mwen menm, poum ta mache de yon moun ki rele Andre Michel humm nou mechan wi mesye gon seri de emisyon m konn fè kòmsi lè map kritike fason bagay ap mache nan peyi a mesye moun yo di ah m nan opozisyon m te ka nan opozisyon vre wi men fas ak opozisyon an fas ak pouvwa an plas ki pap fè anyen jounen jodi a la nou wè nèg ap pale pa egzanp Renold Dib konn ba li aktivite yo byen depi kelke zane. Men gon bagay ou di mouche Cassy m pa fin twò dakò l. Gon bagay ki gen nan politik nan peyi Dayiti. E sa li vo menm pou la politik entènasyonal. Seli ki finans pa souvan men. li konn kòmande. Ou imajine yon nèg fouye men nan pòch li, li bon anpil kòb pou al nan kanpay, epi lè w rive nan palman an gen de chwa w ap fè, kòmsi nèg sa pa ta ka di w pou w fè yon ti fleksibilite pou li? Ret trankil non, m pa dakò avèk sa a. Kounye a la w wè Rony Timothé anfas Nenel Cassy, li anfas André Michel, li anfas lòt nèg ki nan sektè demokratik la. Men fòk tout bagay sa yo te kapab repete pou n pa gen konfyans nan pèsòn. On nèg gen dwa fè on bagay ou wè l byen, men puiske li antre nan on lojik abolotcho li rann peyi a sèvis, se vre, men nou pap janm fye yo menm menm menm menm menm menm. E li lè li tan pou ke politisyen tradisyonèl sa yo efase tèt yo. Bay pèp la on chans. Fon retire kò nou. Donk jounen jodi a la m pa kwè on nèg tankou Andre Michel pral bat lestomak li. Pou l ap pale a gwo gòy nan lasosyete. Men, l ap toujou fè sa paske nèg yo gon bagay ki nan vizaj yo yo pa respekte l. Yo pa travay pou dinyite yo. Maten an m te gen chans m t ap tande Rony Timothé. Li se pòt pawòl òganizasyon sosyo politik Viv Ayiti. Li trè klè, li wetire kò li nan sektè demokratik ak popilè a. Rony Timothé kwè se yon skandal manm enfliyan strikti sila tankou André Michel, Nenel Cassy yo chwazi abandone batay pèp la yal foure kò yo anba Ariel Henry. Gen machin Ariel bay daprè Rony Timothé li bay lajan. Aprè enstalasyon nouvo gouvènman an se yon blakawout total sou kesyon ki gen awè ak pwosè Petro Caribe, liberasyon prizonye politik epi masak ki fèt nan katye popilè yo. Ann tande yon bout nan deklarasyon Rony Timothé. Lè nou tout nou te mete n dakò pou n mete sektè demokratik lan kanpe, men nou te gen yon baliz ke n te trase, kote n te klèman di se batay kont kòripsyon, se batay kont tout moun ki patisipe nan piyaj Petwokaribe, se batay enben pou chanjman sistèm, men tou se batay pou n jwenn liberasyon tout moun nou yo ke pouvwa sa a te arete de fason ilegal. Men jodi an, se kòmkwa ke Viv Ayiti ap poze tèt li kesyon, epa n pa tande batay chanjman sistèm ankò? Epa n pa tande batay kont moun ki gagote lajan Petro Caribe ankò? Epa n pa tande batay, ebyen, kont moun ki te nan peze souse yo ankò? Epa n pa wè presyon kontinye ap mete pou liberasyon prizonye politik yo? Donk, apre anpil ankèt ke n mennen, nou jwenn anpil, ebyen, dout. Anpil pawòl kap di sou nèg yo lè nal verifye nou wè se verite men n te bezwen verite a sòti nan bouch yo ebyen kisa nou fè nou mete yon premye nòt deyò e n ekri yo nou di yo pwovizwaman nou fon ti kanpe e pou tande nou di w pwovizwaman nou fon ti kanpe se ke nou pou dyalòg nou pou antant nou pou jwenn eksplikasyon konsènan sa kap di yo men olye yo vini pou vin bay eksplikasyon se di yap di ke yo mete twit yo deyò nou vle pale de mèt Andre Michel ki klèman di pa gen defeksyon k fèt onivo sektè demokratik. Nan bon kesyon konntenè manje ap pale ke Ariel ba ou. Kesyon machin BM ap pale Ariel ba ou. Kesyon lòt bagay ap pale machin ap pale Ariel ba ou. Donk se pandan e pandan bagay sa yo moun konstate yon nèg tankou Rony Colin deside rale kò l. Se pou ki sa se moman sa l rale kò l. Lè Rony Colin rale kò l donk li pa t fè pati de blòk sektè demokratik lan. Fò nou klè. Nou tande, tout moun te tande batay nou te toujou ap mennen kont tout moun ki te patisipe nan bay Jovenel konntenè peryòd siklòn Matthew an. Bon, n sezi wè batay nèg Sektè Demokratik la te mete pèp anfas moun sa yo. Epi yè nan yon konferans, m tande Senatè Nenel ap di, Redòl di m se bon zanmi m ki te konn finanse kanpay li. Men mesye, kòm si m ta ka di w tout nèg te gen ti oligachi pa yo, tout nèg te gen ti boujwa pa yo, tout nèg te gen ti milat pa yo nan pòch yo. M tande, men men Senatè Nenel Cassy ap di, Yo ka pran lajan menm lajan dyab. Lajan dyab se lajan drog, se lajan krim, se lajan kidnaping, se lajan tout bagay li ye wi. Sa yon nèg ap dim la a? Epi m tande kòmsi m ta kab di w gen de nèg kap pale yap pran bagay nan men Ariel e Ariel ap mache avèk yon bout papye nan men l kote si gen pou mwen pou m rete la kòm prezidan e premye minis mwen menm map ba nou bnpad map ba nou ministè lajistis map ba nou ministè finans kòmsi kote batay pèp la ye la a. Pèp ayisyen tande wi Lè youn ap denonse lòt konsa, fòk nou byen konprann, fòk nou konprann byen. Pa egzanp, lè m di nou ke gen nèg ki pa gen nen nan figi yo, Andre Michel a di sa. Lòt moun yo ap batay pou yo bezwen met prezidan, paske yo konnen gon lwa yo rele prezidan depi l monte w lwa sa a pap desann. Woy! Lwa sa a, lwa sa a pap desann. Bon, LCP pa gen prezidan l gen foli mete. SDP pap chèche mete premye minis. Se revandikasyon pèp la ki pou nan akò politik la. E revandikasyon pèp la, se patisipasyon dyaspora a. Se yon veritab kanpay de piblisite. Nou te gendwa gen demi milyon, nou pa ta ka peye pou nou fè kanpay sa pou non SDP. Misye jounalis konn sa sa vle di. Tout bagay sa yo se sektè demokratik e popilè. Sak fèm estime gen de moun je yo chèch anpil anpil anpil mawon svp je yo chèch anpil batay politik fè gen de moun ki pran de responsabilite gen de moun ki viktim de moun ki te anba kabann yo pa janm konn kote yo te ye yo leve yon maten yo di yo bezwen bay solisyon kibò kibò li pa posib. Bon Lè yon nèg tankou André Michel di sa, mwen m eske sa son pwoblèm? Non l pa yon pwoblèm paske banm di yon bagay. Fòk nou pa fè tèt nou ilizyon pèp ayisyen. Nou konn poukisa m di sa? Eske yon moun serye ka kanpe nan lari ap joure avèk yon nèg ki fimen boz? Hein? Ede m konprann non. Sa vle di, gen yon seri de moun nan sosyete a, moun sa yo deja idantifye tèt yo. Ou wè nan pawòl André Michel, li di w, a se krèk ti bèt. Yo menm yo prale. Si yo jwenn kòb, kèlkeswa kote yo jwenn kòb la, y ap pran l pou y al bay èd. Wi, m dakò, n ap bay èd. Men pa bliye nan èd la, n ap fè politik. Gen yon seri de moun ki lonje men ba nou, ebyen, lajan sa yo se move lajan. E, si nou kanpe n ap kritike yon moun jodi epi demen n al bese figi n al pran devan moun sa, se di nou di peyi sa l p ap janm avanse vre paske pa gen nèg ki gen pozisyon fiks nan peyi sa. Se sa m ap di nou pèp ayisyen gon bagay ki rele mémoire du micro. Jounen jodi a, m kontan. Ou konn pou ki sa m kontan? M ap gade pou m wè nan yon emisyon Fouco pran anraje wi. Fouco mande anraje, bagay la fè Fouco mal. Fouco ki toujou la justement pou vous apporter de la bonne humeur. Men gen de bagay kap pase mezanmi nan sosyete a m gen presyon ke se kòmsi se blese nèg yo blese nou. Nan kiyès pou n kwè la a? Talè byen. Ede m pèp la. Paske gon seri de moun fò n pran plim pou n make non yo epi lè nou fin make non yo n ap mete. On bagay pou mwen silvouplè tanpri make non moun sa yo anba kòmantè la epi sa nap mete bò kote yo a mete yo mwen m mete fini FINI mwen m pa konn kisa nap mete paske moun sa yo m ka tande yo wi men m pap janm kwè nan yo kòm m pat janm kwè nan yo paske pa gen nèg m kwè ladan yo nan peyi dayiti nèg pou m kwè ladan nan peyi dayiti a petèt li poko fèt ni jounalis. Ni politisyen, ni òm dafè, mwen pa kwè nan youn. Sa se pozisyon pa m. Mwen pa kwè nan youn. Jounen jodi a la a, poutèt gwoup sa a al yon kote, l al lòt kote, sa w tande a la a lòbèy pete, gen lè gen gwoup ki pa ka jwenn, yo menm yo joure. Andre Michel, m ap mande w silvouplè, pou w ta fè yon repliye, li ta bon, yon repli estratejik, sa t ap itil ou paske sè dènye tan, Le fèt ke ou di se ou menm ki toujou ap goumen, goumen nan kisa? Goumen nan kisa? Pèp la se li menm ki toujou nan lari ap pran bal kawotchou, se li menm ki toujou ap pase mizè, se li k pap manje. Bon banm di nou yon bagay mesye, depi ki dat nap goumen pou pèp? M ta renmen nou dim sa wi, depi ki dat nap goumen pou pèp? Nap goumen pou pèp byen lontan. Men jounen jodi a la pèp la toujou nan mizè. Gang anvayi peyi a, menm si sa gen responsabilite leta ladann. Fòm di nou byen ke. Wè jodi a m pran abò nèg opozisyon. Se pa paske pouvwa a te bon tou non li menm. Paske le pouvoir du phtk li pase 10 ans. Men aprè 10 ans se m ta kapab di nou wè se yon peyi de merd. Eske se mesye ki nan opozisyon yo ki anpeche nèg phtk yo travay? M pa konnen. Men brèf tou 2 kan yo pa bon. M te fè yon apèl yè tanpri popilasyon an rann mwen sèvis la souple. Mwen m pap joure. Men map mande nou silvouplè edem nan lojik sa eske lè eleksyon an pral rive pandan nèg yo pral fè kanpay nou pata ba yo yon pli baton pou mwen silvouplè men ou konn sa m imajine pandan tranbleman la gen anpil nèg ki pral pwofite fè kanpay wi wè nèg yo gade yo pote pil bagay pandan setan yo tap joure phtk e gen anpil nèg nan phtk ki ba yo bagay pou yal bay mesye gade yon peyi moun ap viv mesye nan kisa nèg yo pran pèp la yap pase la mesye. Eske pèp la pap kale je l anfen? Jounen jodi a la a, Biwo Odigé, Rony Timothé, yo yon kote. Paske yo wè André Michel, Nenel Cassy, lòt moun nan sektè demokratik la avèk Rèn Majorie Michel, ebyen, y ap fè bagay pa yo. Pèp pa ladan l. Gade Ayiti mesye. Abolotcho politik pran peyi sa a, yo fè sa yo vle. Men gon lè k ap rive. M panse. Ap gen de twa moun serye nan peyi sa kap di yap fon bagay. E lè sa a, tout moun ava sansibilize sou kòz sila. Paske jounen jodi a, m pa kwè se nèg ki nan opozisyon, moun ki nan pouvwa paske yo tout se menm teren an, pou yo ta kapab sansibilize pèp sila vè yon kòz nasyonal ki ta kapab ede peyi sa a. Nan espès de bourbie li trouve l jounen jodi a, se dur pou ap gade sitiyasyon peyi Dayiti. Or, nèg yo kontinye ap fè politik woule m debò, politik abolotcho. Mesye nou mechan wi. Nou mechan anpil. Antouka, mwen m ap toujou la pou m denonse sa ki merite denonse. Demen n ap vini avèk yon lòt emisyon paske semèn sa a m anvi konsakre l pou m manyen nèg ki ap fè move bagay nan peyi sa a, nèg k ap fè politik woule m debò, politik abolotcho. Mèsi lafanmi, pase dekselan moman an notre konpayi. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!